Nou denonse l sou demach li t ap fè oprè de Babekyou pou l te asasine Mario Lenvil, itilizasyon l t ap fè de yon Petro Challenger kont yon gwoup moun ke yo di ki te nan Petro Caribe. Donk chak fwa nou vin a dè fè, nou menm nou bay egzanp, nou pa nan voye monte. Nou ta anonse ke gen yon jenòm ki rele Shelson Sanon ki nan prizon depi 9 an. san ui mwa li pral gen dizan li pa janm ka jije mezanmi kisa ki koz sa toujou genyen seyans tribinal toujou fonksyone pandan 9 an toujou gen asiz poukisa shelson pa janm paret devan jij li men poukisa 1. Sherlson Sanon te viktim de yon anlèvman klasik nan men Pierre Esperance. Nou pral tande nan voice yo. E answit, yo mete l nan machin a 3. Yon chofè, 2 medam, yo mennen l nan yon kabinè yon jij ke n ap tande tout sa nan voice la. Avèk yon ekip de chèf dakizasyon. E li te di misye se vi l ki an danje, l ap bat azil politik. Epi lè misye gade l wè e anndan prizon ke l mennen l. Li vin vizite l nan prizon an, li di misye si w pa dakò ak tout sa ki nan papye sa a, w ap fè vi w nan prizon. Òdonans e sòti, nan òdonans lan, non Pyè Esperans soti ladan l pou lajistis tande l. Men men poukisa l pa janm pèmèt misye gen kontwòl lajistis, li gen kontwòl pafwa lapolis, li gen kontwòl yon ansanm de. bagay ki andan peyi sa pou ke se afè pal sèlman ki regle donk nou di nou menm nou kanpe kont bagay sa yo e nou mande pou ke limyè fèt sou sitiyasyon sa e pou ke Selson Sanon parèt devan jij li osi byen ke Pierre Esperance donk m ap raple nou dènye bagay pou m pase vòj se pou nou nan gang 4 pa 4 la ki te gen ladan Lafarge Jean Duckens David Dormé Gabar, Y arete Gabar Petit-Goâve nan ri Misaj Sajè, daprè enfòmasyon ke n gen la. Men pwobableman, yo jwenn misye ak 3 idantite. Se nan sans sa, nou menm, nou pral, avoka nou, pral ekri komisè gouvènman an, paske nou gen yon plent ki depoze deja kont misye sa yo, pou yon nèg sa yo ka fè l antre isit tou pou vin reponn kesyon lajistis, toutfwa li fè pati de moun ke. yo arete a. Men nou gen de bòn enfòmasyon ke youn nan gang 4 pa 4 Pierre Esperance nan tèt li a, yo arete misye Tigwav le 12 me 3 pèsòn ansanm ki gen zam a fe sou yo. Donk pou nou tounen nan eleman enpòtan pou konferans sa jodi a la, se dosye Shelson Sanon ki gen 9 an nan prizon. E nou di dwayen tribinal sivil la, mezanmi antanke pè de fami, òm moral, moun serye, panche sou ka sa a, la kominote entènasyonal ki te pran Pierre Espérance pou yon sen, men ki imaj misye ap pwojte andedan sosyete sa a. Le swa li se yon moun, la jounen se yon lòt, yon lòt moun. Donk nou menm nou di ke nou pap dakò ke misye ap detwi moun anndan peyi sa a, monte dosye abrakadabran pou l kapab aswafe tèt li, fè lajan. Donk nou pral pase voice yo. Menm si Yap Yap voye tout ba nou met telefòn nou la pou nou tande pran swen pou nou tande e mande nou eleman sak nan prizon an son jèn gason tankou nou sin vle map fè nou wè fotol pou nou wè son jèn gason ki nan prizon map voye foto a ba nou pou nou wè an de twa mo nan ti tèks oubyen nan ti vès pou nou konnen kòman ou te rive nan monte machin misye kote ou te soti poul te rankontre avèw banm yon ti detay chèlson silvouplè ok. Pou lespwa e pou laverite mwen pa t janm te pwòch ni Joseph Lambert ni Edo Zeni. Enfòmasyon sa ke misye te gen an se t yon fos enfòmasyon ke l te se pa t yon enfòmasyon ki te vrè. Moun ke m te pwòch se te Moise Jean Charles. M pa t gen okenn relasyon avèk ni Joseph Lambert ni Edo Zeni. Montaj sa son montaj Pierre Esperance ke liye se manti misye fè jis poul li avili moun yo poul te sal non moun yo poul metem nan prizon kòm swadizan ke mwen menm mwen t pataje enfòmasyon avèk li bon m pa konn anyen de moun yo m pata ka pataje enfòmasyon avèk Pierre Esperance ditou li met on li pwodui yon rapò li di se mwen k pale ladann jamè o gran jamè m pa janm m pa konn rapò misye a. M pa konnen l ditou, m pa konn anyen de rapò a e lè m rive nan prizon, m pral gen yon pakèt enfòmasyon de rapò a. Bon, ou wè m tèlman fè demach, m pale ansanm avèk prezidan Jovenel sou dosye a, m rete kwè ke fòk premyè dam Martine, fòk ansyèn premyè dam Martine Moïse gen bon jan enfòmasyon de dosye sa tou paske mwen te an kontak dirèk ansanm avèk Prezidan Jovenel ki te menm deja kontakte Dwayen Bèna Senvil pou te libere m paske yo te wè dosye a se t on dosye ki pa t gen anyen ladan l. Enben yon ti tan aprè pandan demach yo ap fèt pou mwen asasine Prezidan e sa k fè m pa gentan libere. Non men sa m di w wi, kòman w te fè rankontre a misye, èske l te rele w nan telefòn, li di w vin kote li, li ba w randevou, èske se Jakmèl ou te ye, ki kote w te ye ou èske l te mete w lakay li oubyen nan otèl? Ban mwen ti detay sou sa tou piti. Dakò. Lè m lè m ta pral premye rankontre ansanm avèk misye, mwen te nan machin senatè Moïse Jean Charles. Ok. Mwen te nan machin ansanm avèk senatè Moïse Jean Charles telefòn mwen sone misye rele m men m konnen m pa t konnen nimewo misye. Se li menm ki idantifye l ki di m li se Pierre Espérance direktè egzekitif rnddh. Li di m ke li bezwen pou m rankontre ansanm avèk mwen pou kèsyon pou afè konsènan sekirite m. Epi mwen rankontre ansanm avèk li se lè sa misye te tou al banm yon kantite enfòmasyon e li te menm entèdi m pou m pa t ale lakay mwen ok misye te misye te fè m loje nan bèl lin otèl petyonvil m pa t jakmèl nan moman mwen se moun jakmèl sèt men se isi se pòtoprens m ap viv paske se pòtoprens m t ap travay alepòk se se nan palman m te a moyiz janchal. Epi li egzije m pou m deklare ke m konn pote dwòg, ke m konn pote dwòg avèk touye moun pou Joseph Lambert ak Etosini. Se fo. Se fo e achi fo. Sa a se yon rapò ke misye pwodui ke mwen menm m pa konn anyen de bagay sa yo. Misye fè manti l pou kont li. ok mpa konn tu yo moun pou nèg yo e mpa konn pote dwòg pou nèg yo non plis mpa konn ti nèg sa yo nan bagay sa yo si yo ladann se vi prive yo mwen mpa konnen misye ap atake moun yo li itilize nonm poul atake moun yo mwen menm mpa konn tu yo moun pou nèg yo mpa konn pote dwòg pou nèg yo mse mte mse yon mse yon bòdigad mse yon pwotektè rapwoche epi tou mwen tap mwen tap travay pou moyiz nan sidès kote ke mtap rasanble moun pou li mte kreye 50 komite politik pou moyiz janchal. Se mwen ki te prepare eleksyon Moïse Jean Charles pou li nan Sud-Est. Se sa m konn fè e li m fè. Misye pran, misye rele m nan telefòn, li pran randevou ansanm avè m, li di m Joseph Lambert avèk Edo Zeni pral asasine m nan Sud-Est paske m ap kolabore avèk Moïse Jean Charles, ni nan sekirite l, ni nan politik an menm tan. E se te vre. Mwen te nan sekirite Moris Jan Chal vrèman epitou mwen t ap travay pou misye nan Sidès paske l te gentan di m ke l pral kandida a la prezidans. Mwen te gentan mwen te gentan bay misye plizyè komin deja ok. Se sou baz sa mwen menm mwen te pran sa Pyè Esperans te di m yo pou verite. Rankont mwen menm ansanm avèk Pyè Esperans se te sou baz li te di m si m pa degaje m rapid tousuit mwen kite peyi a m ap asasine. Li te di m li t ap fè m jwenn yon azil politik. Ebyen nan rankont mwen ansanm avèk misye l voye m nan prizon. Gmail, Kisa l te pwopoze w l ap fè pou ou? Si l di w vi w an danje, èske l te pwopoze w l ap fè w pran azil politik, l ap fè w pati? Kisa l te di w, kisa l te di w l ap fè pou ou? Paske avan l te di w vi w an danje a, men fò l te fè w de pwopozisyon. Hein? Di m non. Wi, Chelson, nan sa yo akize w la, konbyen chèf dakizasyon Nou te genyen kont ou. Nan odisyon w fè avèk jij enstriksyon, konbyen ki kenbe jiska dat? Dakò? Paske lè misye akize w la, li mete plizyè chèf dakizasyon sou ou lè l monte dosye l, dosye a. Donk, gen plizyè bagay li fè yo akize w. Donk, devan ki jij ou pase deja e konbyen chèf dakizasyon yo kenbe kont ou? Dakò. Asasina, trafik ilisit de stipefyan epi tou anlèvman. Nan konklizyon òdonans lan, li blanchi m de tout bagay sa yo, yo sèlman voye m pou deklarasyon kalomnyez e asosyasyon de malfetè. Kidonk, sa yo tonbe. Deklarasyon kalomnyez la yo kenbe l kont mwen, se paske sinyati m te sou dokiman ke misye te sòti an. Se sa ki kenbe m sèlman. Kounye a pou asosyasyon de malfektè a, se kòm kwa ke mwen menm mwen ta nan yon bagay avèk misye, mwen pa nan anyen avèk misye, m bezwen rive devan jij la nan jijman pou m di ke m pat nan anyen avèk misye, se pyeje l te pyeje m nan yon bagay. M jis vle di jij la sa. Nan jijman m vle temwanye sa pou m eksplike kòman bagay sa pase pou de pou asosyasyon de malfektè a pa rete sou mwen epitou pou misye jis peye pèn li. Chèf dakizasyon yo se te. asasina, trafik ilisit de kokayin epi anlèvman. Se te 3 chèf de 3 chèf dakizasyon sa yo. Men nan òdonans lan, aprè òdonans lan fin rann, òdonans lan e blanchi m de tout bagay sa yo. Asasina tonbe epi. I. Asasina a tonbe. Trafik ilisite de kokayin nan li tonbe. Anlèvman tonbe. Yo jis kenbe m kounye a pou deklarasyon kalomnyez paske non m, sinyati m te kanmenm sou papye misye te siyen an. Egal la, ki m pa gen pwoblèm avèk sa, ki yon pèn de si mwa a dezan, m gen nevan prizon. men sèlman tou mwen vle rive devan jij lan nan jijman an pou m di kòman bagay sa tonbe sou mwen kòman m pran nan pyèj sa men m kondane m pa gen dwa kondane pou sa paske sa se Dorick Pierre Esperance ki rele l pa m pa fè l vrèman. Ok men lè Pierre Esperance mete w nan machin li avèk 3 lòt moun yo ou bay non moun yo men ki èske te gen yon manda ki te gentan fèt deja pou ou? Eske l te gen yon manda ki te gentan di men sa yo repwoche w ke tèl jij ta renmen wè w oubyen eske se yon envitasyon, eske se yon manda damne? Presize pou mwen nan sans sa ki tip de manda ou di mwen se annik anlve l anlve w foure w nan machin l ale al vre w. Donk sa pou mwen menm se yon zak de kidnaping dous klasik ok presize sa pou mwen. Non pat gen manda. Pat gen manda li te sèlman prepare sa avèk yon jij pa li, li te prepare l avèk yon jij pa li ki rele Pierre Maximin epi mwen menm lè yo yo te blan bò kote l yo mwen tou mwen konprann ke misye ap jere yon bagay azil politik pou mwen paske li di m ke vi m an danje nan Sidès avèk Lambert mwen menm mwen kouri vrèman vre mwen mal fè misye konfyans. Donk, m panse ke se bagay sa yo k ap regle. Misye te mete m nan machin avèk chofè li, Marie-Holène Gilles, epi tou dam ki ranplase Marie-Holène Gilles nan rnddh la kounye a ki rele Marie-Josée Auguste Ducéna. Li pran direksyon tribinal premye enstans Pòtoprens avè m. Se konsa m nèke rive jij la tou pwosede arestasyon m san pale. Jij la rele Pierre Maximin. Kounya lè m rive nan penitansye nasyonal Pierre Esperance di mwen li kouri vin wè m, li di mwen grenn fason pou m libere fòk mwen aksèpte di ke m konn pote dwòg pou lanbè ak edose. Respè mwen kontre avèk se Marie Jolène, se Pierre Esperance menm ki te itilize pwòp machin pèsonèl li, li te mete Marie Jolène Gilles ladann avèk. li avèk mari w se ogis tisena e ke aron e fè chofè l te kondwi te kondwi nou yo fè m yo fè yo mennen m nan biwo jij pierre maximin se konsa yo te arete m se pat nan lari se aprè m te fin siyen papye sa depi tou pierre esperance fè kont avèk jij pierre maximin yo arete m. aprè arestasyon an li egzije m pou m rekonèt tout sa ki nan papye a si se pa sa map pase vi m nan prizon men kòman mwen mwen nan prizon non chèf se pa konsa misye te konnen ke mwen te pwòch Moïse Jean Charles. li menm li te bezwen konbat administrasyon Martelly Lamothe la epi li konnen m se timoun Jakmèl li gen enfòmasyon swadizan ki di l ke mwen pwòch avèk Lambert kounye a li menm pou l dekapote Martelly pou li te kapab dekapote Martelly l al monte yon montaj Yon dosye kote ke li mete mwen ap pote drog pou Lambert avek Edo Zeni paske l konn 2 moun sa yo se proch Martelly ke yo te ye a lepok. Se sou baz sa misye fè arete mwen. Ok. Li pran rankont avek mwen lè pou l te vle rankontre m. Misye di m konsa Edo avek Lambert prepare yon plan asasina pou mwen Jakmèl pou m pa mete Jakmèl. Se nan pyèj sa misye tonbe pandanl te tou gen jij li nan sistèm nan. Misye pwodui yon rapò ke m pa gen ankenn de konesans de rapò a ditou m pa konn anyen de rapò misye a. Yon rapò ki gen san pou san manti ke mwen m pa m pa janm konn pote dwòg pou nèg yo e m pa konn si nèg yo nan dwòg. Men se te pou misye te kapab afebli gouvènman an pou l te kapab montre ke pwòch prezidan Martelly nan dwòg ki fè l te sa. ki fè l te fè sa. Li itilize non mwen pou li fè bagay li a. Ok. Donk, an konklizyon, m panse ke nou tout moun tande nan ki dimansyon Pierre Espérance ye nan peyi a. Ki jan daksyon l ap poze depi plis ke 10 an. Donk, misye sa k fèk pale la a, se yon eleman ke misye anlve. Nou tande l di w, Nan ki machin yo mete l san manda. Lè l al nan prizon, jij arete l anndan kabinè jij. Epi yo mete l nan prizon, li di si w pa dakò tout sa yo ap fè tout vi w nan prizon. Sa gen 9 an mezanmi. Sa gen 9 an. M ta renmen moun di m èske sa se pèsekisyon politik. 9 an yon jèn gason genyen sou pretèks ke w ap monte dosye kont gouvènman Mateli. W ap itilize jèn gason anndan peyi sa pou fè fo dosye. Lentènasyonal pran w o serye. epi wap detwi yon peyi konsa. Donk e nan sans sa, nou di dwayen tribinal sivil premyè enstans lan, mèt Bernard Sainvil pou l pran responsabilite l antanke sitwayen onèt, serye e konpetan ke tout moun konnen l ye nan peyi sa. Paske Pierre Esperance li gen pwòp jij li, li gen pwòp polisye l pou l komèt enfraksyon, pou l nwi sante moun, pou l sal imaj moun. Nou tande tout voice la. Gen voice m poko bay ok, sa e premye pati voice. Se premye pati a. Ap gen yon dezyèm pati k ap vini. Donk e nan sans sa a, m panse ke jounen jodi a la fòk limyè fèt sou sa. E poukisa misye pa jije daprè nou menm? Paske nan òdonans ke Shelson Sanon di an, nan chèf dakizasyon ki kenbe yo, ki se declaration calomnieuse et association malfecteur, asosyasyon malfektè sa a se Esperance ki nan tèt li. Jij la mande pou yo tande l. Li pa vle misye jije. Li fè tout sa pou l bwouye pis la. Moun gen òdonans lan. Òdonans lan nan men avoka e Shelson Sanon. Donk fòk limyè fèt. Donk nou pa ka kite misye ap kraze peyi sa a konsa sou pretèks ke l ap fè òganizasyon dwa zimen. Nou gen yon lèt ki pral jwenn lentènasyonal pou n retrase tout pakou misye. Nou prèske fini a lèt la la. Pou n retrase tout sa n di nan konferans yo. Pou n fè lèt sa a tounen yon. E tit lèt la, se objektif konferans lan k ap tit lèt la. Ok? Gon kidnapè ki nan prizon, kidnapè a nan lari. Sa a, nou pa aksepte sa anndan peyi sa a. Antanke yon jenn gason ki gen 2 pitit, tout paran misye prèske fin mouri, e timoun misye yo. Yo men ki moun pou yo ye. Yo lage nan lari a. Donk sa nou pa ka aksepte mezanmi antanke jounalis. Nou tande a zorèy nou e pa moun ki fè pawòl la.